Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon sa fè nou anpil plezi a chak fwa ke nou toujou avèk ou sou chanèl la alò nou pral pale la sou yon dosye ki parèt trè frajil nèg ti bwa Nèg Gran Ravin sou wout pou yo eklate yon gè, m ta kapab di nan bastyon yo. Imajine 2 gwoup sa yo ki deja ap afwonte sou plizyè teren, nan blòk Kafou Fèy, nan blòk Laboul, ebyen jounen jodi a la, batay la menase tounen nan bastyon yo ki se Gran Ravin avèk Ti Bwa. Kisa ki genyen ojis? Alò avan m kòmanse ba nou eksplikasyon, je tyen a felisite e ankouraje kelken repondan o non de Jonas Gustave. Paske anpil fwa nou konsète pou nou kapab bay yon seri de enfòmasyon nan sa ki gen a wè ak banditism, Non peyi d'Haiti. A chak fwa qu'il a une information il m'appelle pour me dire voilà ce que j'ai en main et à chaque fois moi que j'entends quelque chose ebyen mwen rele'l tou pou'm di écoute Jonas men sa mwen gen nan menm ann konpare yo non et puis ça tombe toujours à pic merci mon frère pour le support ebyen genyen yon seri de nèg ki toujou ap desann nan blòk ti bwa nèg sa yo sòti gran ravin. Men sanble sa pa fè nèg Tibwa yo plezi. Men le fèt ke pa genyen sa n ta kapab rele yon veritable face à face, on n'est pas en guerre, se sa k fè pa gen ripòst. Men nou ta kapab di eske Gran Ravin lè li desann konsa, lè kelke sòlda desann ap pase nan zòn nèg yo, se yon sòt d'agasman. Paske daprè sa nou kapab tande nan voice yo, Lè nèg yo fin pase, lè se lòt moun ki ta sanse pase, sanble genyen akt arbitrè ki fèt sou yo. Se petèt dan la pèspektiv pou voye yon mesaj bay Gran Ravin pou di ke nou pa lontan mete men. Mwen ta renmen nou tande voice yo. Epi aprè m ap vin avèk yon ti konparezon tou piti pou nou kapab konprann. Se pase sou. Chef chef chef e neg yo anba papa neg yo ap fon dezod la se pa ti dezod piti non neg yo ap fe la papa neg yo kanpe nan moute nan antre nan riyel jil lan pede rele tout moun kap pase pede bay moun yo kou men neg yo fek sot rele youn nan neg sa yo la pandan neg yo ap sot achte neg yo rele misye la men Pandan misye ap moute menn. Misye pa okipe Dyego menn. Dyego nik parèt sou misye menn a de lòt nèg ti bwa menn. Yo kase tèt misye a kout zanmi menn. Nèg yo ap fè yon bagay anba a k pap bon pou yo wi chèf. Nèg yo ap fè yon bagay anba a k pap bon pou yo wi tande. Mwen renmen lòd ou map tann mwen menm pou di m sa nap fè a nèg sa yo wi tande chèf. E lòd ou map tann pou di m sa nap fè a nèg sa yo. Gwo lach monchè. Bon nèg yo lach monchè. Bon men talè m sot pase desann a Bèjman. M sot pase nan machin Bèjman nan. Nan riyèl Jil wi m sot fè. A mò nèg yo lach monchè. Bon lè nou sot fè. Bon nou sot fè nan riyèl Jil anba. Nèg yo pat kanpe machin nou an pou yo te bat nou. Pou yo te bat nou e moun y ap bat anba. Nèg yo lach monchè. E pou nèg yo tann lè machin nou an ap pase pou yo kanpe machin nou an monchè. E lè sa dyèl la ap bèl a nèg yo mò. Aw bon mwen tale ala e anba misye t fè la mwen menm lè jwenn a lòt nèg yo m te pase sou machin epi nèg yo pat kanpe machin mwen yon kote bann kou a e foli nèg yo genyen menn a. Ey epa nou kap griyen dan avè yo nou mesye nou gen bann sa e a se dòl la kap griyen dan avè yo yon dam mèt di la e dòl la kap griyen dan avè yo nou pa ta konnin dòl la li menm e nap tann poul di nou vale menm yon dam mèt di la epa nou kap griyen dan avè yo non yon dam mèt di nou a mesye. Paske ou konnen dolla gen baay li lap jere menm nou paka anmèt baay konsa wap wè menm kou dolla pran menm di nou ak sa nap sezi wè jan nèg sa yo poze anba depi yè nèg sa yo ap fè sa menm. Men se Koman pou moun yo fèl moun yo ap jere sa yap fè nan mache senkèm nan yap fè nan mache senkèm nan yo bay nèg yo riyèl jil la bay nèg yo riyèl jil la nou menm nap moute nan riyèl jil la nou menm esa kap fèt ou wè sak pou byen fèt la moun yo ap fè nan mache senkèm nan nou menm lè nou bezwen nou menm Nap fè nan rèl jil la kounya nou menm. Kòm yo pa vle moun yo pase nap oblije pase sou yo nou menm. Bon aprè m wè afè yo tande manch nou k pa monte sou manch ank map wè sa. Esak pou fèt la e patnè m. Moun yo ap pase kòmsi nan mache senkèm nan kounya patnè m fè pa nan katrèm monte nan bò tèt pa tèt legliz bòlòs la men nou byen fè pa nan dezyèm. Epi nou menm nou menm patnè wap wè e nou kap pase nan rèl jil kòm nèg yo e nou yo renmen lè yo pase nan rèl jil pou yo ri nap pase nan rèl jil pase talè a nou sot pase mwen ri ri ri e dan yo tap griyen yo pat vle yo pat fè anyen poukisa e inosan yo fèl. Anben sa map diw la wi menn e sa map diw la wi nou menm ki gen zam nou menm ki gen zam menn lè nap pase nan machin anba a na ka pap janm wè machin nou ap pase menn pou nèg a fouti frekan poul kanpe devan mach pou la menm parèt devan machin nan poul kanpe Alek pa pou l ta menm manyen machin nan menm monchè. Ou wè nèg yo ya bi ap fè menn. Nèg yo rele nèg a menn nèg a va okipe nèg yo menn. Nèg yo rive sou nèg a fout nèg a plizyè kout zam yo kase tèt li. Abi nèg yo ap fè monchè. E kòy e chèf la pou e chèf la n ap tann. E chèf la n ap tann ki pou ba nou lòd la pou nou wè si yo si menm nan riyèl jile menm nan mab la si y ap ka kanpe li menm. Yè nèg kraze w mesye. A m pa ka fè yon bagay san m pa di chèf la. M resi t ap fè yon bagay m pa di chèf la. Yè nèg yo kenbe Vania kareman y ap. Yè nèg yo kenbe Vania kareman yap poze keksyon bay tann mtap tann yo bay Vania yon tap sèlman mpa tap gentan map bay chèf la manti mpa tap gentan rele chèf la non wi mpa tap gentan relel non mtap al moute moun yo mtap fè yo kite frekan bay wi nèg sa yo fò yo poze yo tou wi yo menm. Ey sa m ta renmen mwen menm pou m ta konnen si Diego e nan baz Exekiel la li oswa si e nan baz Christ la ey li ta si Diego e nan baz Christ la li fò fò l fò l ka tou di wi tande pase misye e pa gaye lè li bezwen bat moun pou l ap janbe nan bò ti bwa pou l al bat moun epi misye bay pa yè mesye nèg kraze w. Sam rayi nan nèg yo, yap rele pèp la, yap mande pèp la pou nou epi tou nap pase anba nan figi yo wi. Men pi gwo kaka m rayi an. Nèg la ap rele pèp la, lap mande pèp la pou nou wi. Epi tou nap pase desann nan boul figi nèg la amen. M renmen enfòmasyon sa pou chèf la bezwen konnen amen. Enfòmasyon sa pou chèf la bezwen konnen nan ki bò misye ye Nan ki bò misye ye? Si se nan bò ti bra oubyen nan bò pilat? Enfòmasyon sa pou chèf la konnen. Si depi chèf la fin konnen misye nan bò ti bra l ye, evite pou l li di m kou misye ap pase anba a, fè sa m kapab a misye. Èvè Jan, E mo sa m ap tann nan men chèf la. Pou chèf la fin konn fòmasyon nan ki bò misye kanpe menm, si se nan bò ti bra oubyen nan bò pilat la. Si se nan bò ti bra l ye, depi l ap pase la pou chèf la di m fè sa m vle avè l. Men depi se nan bò pilat la l ye, li ka pase la alèz. Men depi se nan bò ti bra l ye. Tout ti sam tande nan 1 yo youn pap gentan menm manyen manch long yo a menm youn pap gentan menm manyen manch long yo a jan nap vare sou yo a depi chèf la nik ba nou lòd li di nou vare gade youn pap gentan menm manyen manch long nan men yo a gade nap nap pran depi se manch long yo gen nan men yo a pase yo banm yo banm enfòmasyon de yo yo di yo di lè nèg sa yo chita anba yap vale grenn tout manch long yo apiye nan yon mi jan nap vare sou yo a menm manyen yo pap gentan manyen manch long yo. Menm wa pa gen youn, pa gen youn kap kouri e pa gen youn kap gentan manyen manchong. Y'en ap vare sou yo a. E lòt chèf la pou nou tann mesye. Tann lòt chèf la sèlman. Ok. Wè sa m'diw la? Sa vle di menm jan zòn nan vin li a mwen m'paka fè anyen, m'oblije lagel konsa. Mesye kisa ou ta swete menm? Monchè m'ta swete kòmsi pou leta kreye yon aktivite antre anndan gran ravin Pou tout ti jèn ki kenbe zam yo depoze zam yo pou yo kreye aktivite yo bezwen kreye a. Zam sa se ki non l? On AK 47 ki nan menm lan. Sa a menm Babilòn nou pa pè. Menm Babilòn ak AK 47. Menm Babilòn nou pa pè a zam sa la menm. Toutotan leta pa chwazi met yon metye anndan gravin pou tout ti jèn ki vle bay metye yo wè sa m di w lan sa a gade wadèvè leta k vin la n ap devore l a kout bal menm. Lè m te fè emisyon sa a le 4 oktòb 2020 m te mande leta pou ke li pran responsabilite li. Pou ke li pèmèt lapè retounen nan zòn yo. Jèn sa ki di w li gen 21 an, leta te ka retire zam nan nan men l wi. Men jounen jodi a la, ou wè li vin ankre nan bagay la. E jiska prezan, i pa two ta pou retire zam nan nan men jèn sa. Ki sa n ap fè? N ap kite jèn yo pa wè lekòl menm ankò? Epi pou yo antre nan aktivite banditism? Kèlke jou aprè, se la lojik mò òktifè a ki vyen an tèt? Epi peyi a ap fini. Mesye otorite, m toujou di nou sa, e mesye kap batay yo, m pa swete pou gen yon gè menm a distans ankò antre Gran Ravin e Tibwa. Kite sitwayen yo viv pezibleman, ke gran chèf yo pran inisyativ pou kapab konsolide lapè sa a, menm si se yon lapè vwale, men moun yo kapab fè de twa ane ap viv toujou